Operasyon deniche bandi, operasyon derasine bandi, operasyon koupe tèt, boule kay, Operasyon fini avèk ensekirite a medam e mesye ebyen lapolis fè viktwa lapolis frape fò nan dèlma 83 yon gwo chèf gang tonbe nan operasyon sa ebyen lapolis arive mete dòmi nan zye chèf gang sa li menm ki se yon nan gwo gang ki tap bay anpil pwoblèm nan peyi a ebyen nan moman nap pale la lapolis retire Move grenn sa nan fanmi sa e lapolis retire mechan sa pami ebyen inosan yo ki li menm tap bay anpil pwoblèm e lapolis ki rive ebyen demantle gwo bandi sa ki li menm tap bay anpil pwoblèm nan peyi dayiti. Dosye Kanada, dosye Etazini, dosye Laurent Lamothe, dosye Henry Céant, ansyen premye minis, dosye Michel Martelly, ansyen prezidan, e dosye divès lòt gwo palto nan peyi a, Youri Latortue, Joseph Lambert, Rony Celestin, ebyen medam e mesye entènasyonal la frape, entènasyonal la jwenn dosye nèg yo, entènasyonal la kòmanse pran sanksyon kont nèg sa yo. Arnel Belizè ansyen depite Dèlma, ansyen prizonye tou, eben ki di menm jodi a la a aprè Laurent Lamothe te fin bay vèsyon pa l sou dosye sanksyon ke entènasyonal la pran kont li, eben Arnel Belizè ki li menm gen dosye yo nan men l, ki gen tout dosye Laurent Lamothe e misye vin reponn Laurent Lamothe e misye lage tout detay Nou pral fò tande koze. Ou pral sezi wè kòman nèg nan peyi dayiti, lè w wè yap fè gwo gagann, lè w wè nèg yo ap di w yo dis yo dat, yap di w yo se bon moun, men tout sa se pawòl dyòl fann. Paske nèg yo yo menm, yo pa vle wè peyi sa a sòti nan sa l ye a paske se la pou yo fè lajan, se pandan gen ensekirite a. Antouka, nou pap pale twòp. Bonjou, bonswa tout moun. Pa bliye ou sou tvlakay haiti pwen kòm, jodi an se mardi 22 novanm 2022 e nou kontan avèk ou nan nouvèl videyo sa ki boure avèk enfòmasyon ki boure avèk tout detay konsènan ansyen premye minis Laurent Lamothe ki li menm enben jodi a la ki gen tout pwoblèm ki egziste paske entènasyonal la frape pye fò sou nèg sa yo e selon sa misye di l pa gen byen Kanada. Eske se vre ou pa antouka nou pral envite w gen detay rete konekte bòn ekout nap tounen. Bonsoir le peuple haïtien, bonsoir aux citoyens et citoyennes de mon pays, de l'intérieur comme de l'extérieur. Jodi a m rele w, m di w èske w vle entèveni avè m, kisa w te reponn mwen mon frère? Non. Mwen di w m pa p pale, men kòm mwen wè w pran mèt afè a, mwen menm mwen di Mesye Guerrier fòk nou di peyi a verite a. Quelle la vérité autour de ce dossier Mesye Guerrier? Yon seri de nèg an Haïti lè yo nan pòs a pouvwa yo fè sa yo vle. Banm ede w paske w konnen bagay sa m pi fò pase w ladann. Quelle est la vérité dans ce dossier? Se sa w prezante ye kounye a. Le dossier c'est quoi? Fò w bay dossier a dabò, epi ou pral bay verite anndan l. Dakò? Ann ale. Le dossier c'est quoi? Ok. Ann ale. Mesye Lamothe parle comme le DG. Pèmèt mwen di w ke tu n'es pas mon invité, je te donne exactement 11 minutes. Merci mon frère. Je vais le faire bref et rapide. Pèp Ayisyen. Mesye Lamothe pale nan dosye zam yo. M ap poze kesyon aprè. M ap kite w fin etale. Epi m ap soulinye, m ap poze w kesyon. Sa vle di ou gen an n di 5 minit pou etale. Epi rès la m ap fè entèraksyon ansanm avèk ou. Ok, an ale. CSPN nan lè l pran yon desizyon lalwa di kòm yon ògàn de kontwòl e teknik ke li ye lè l fin pran desizyon an li gen pou l voye l bay ministè dlajistis pou ministè dlajistis fè swivi avèk lapolis nasyonal ki gen yon bidjè ki jere pa le dg de la pnh an sipèvizyon o ministre de la justice dezyèm ka. Mesye Laurent Lamothe pa t bay Salim Soukar pòs direktè jeneral lapolis la. Menm lè l ta oze fè kòmandman li menm, paske mesye yo fè yon seri de bagay, yo retire tout atribisyon legal yo, yo menm yo fè l de gwo ponyèt yo. Menm lè Li te fèl de gwo ponyèt, la lwa di kòman poul fèl. Fòl gen lèt ministè jistis otorize demand DG pnh lan, fòl gen apwobasyon ministère de la défense paske gen arme de guerre ladann. Lèw fin jwenn tout. Sa yo, fò yo soumèt devan leta le dosye ke Mesye King Soukar ak Dany Sangalil, ekipman, san laval de de lajistis, de la defans, du Ministère des Finances, ki fè l li menm ak Salim Soukar. A yon pwen tèl, li tèlman. Kòman fè l ak Salim Soukar? Li otorize DG a valide dosye an sou ti fèy blanch, le DG de la Douane. On, on segond, on segond, Anel, Anel, on segond, on segond, on segond, on segond. Yes, sir. E, si w pa genyen dokiman an, èske w ap pèmèt, ou genyen l deja, ou wè yon dokiman deja? Map voye dokiman. Nou soumèt dokiman an. Non men, men gon dokiman. Nou soumèt dokiman an. Ekout, gade, pandan wap pale avèm nan la, mon dokiman m jwenn la, e sa se e, e, sa se Lucien Francoeur ki e, 22 janvye 2013, ok, e yo te ekri Marie Carmelle Jean Marie, minis ekonomi avèk finans lan, pou montre l nesesite ki genyen pou ke e dayè ou wè li pou ke genyen. Se pawòl Lucien Francoeur. Ki sa Lucien Francoeur gen pou l wè nan sa? Lucien Francoeur se sekretè jeneral de la primature de l peyi. Ban m li l pou ou pou ka pase ou se yon homme d'Etat pour avoir été député e pèp Delma Taba te mete ou depite, J'ai l'avantage de vous transmettre Mesye Guerrier, se pa sa mwen menm mwen genyen nan plent lan, se sa leta ban mwen ke m depoze. Nan dokiman ke mwen menm mwen resevwa de lè m al an Izrayèl, lè m vini an Ayiti an, dokiman an genyen yon sèl bagay ladan. Se yon otorizasyon di direktè jeneral de la dwann, li òdone pou yo bay zam yo ak Salim sou ka a. Non talè. Mwen menm mwen te mande. Men kisa m bezwen konnen. Eske ou te gen enfòmasyon ke se Jean Renel Sanon, Minis de la Justice et de la Sécurité Publique d'alors, ki te siyen on kontra ansanm avèk konpayi Israel sa a ki t ap vann Galil yo? Eske ou te okouran de sa? Ke se Ministè Jistis ki te angaje l? Non, pa gen anyen non k di sa. Ou di mesye Lucien Francoeur di. Non, se yon dokiman. M voye dokiman pou ou ka gade l. Se swit a sa, se demand di oujans ke primati ou t ap fè minis lan pou l te al pi vit. Men m voye dokiman pou ou. Non, li pa gen. Non, Lalwa non non lalwa pa bay dwa sa a lalwa pa bay dwa sa a mesye Guerrier Henry lalwa bay dwa ke le direktè jeneral de la pnh genyen pou l soumèt on lèt bay minis de la jistis la pou l mande l ok pou l akselere dosye sa a vu l'urgence Pa gen oken lòt moun ki gen dwa sa a ovu de la lwa. Men men, m toujou di w non m ke ou ka pa renmen Anèl. M pa gen yon pwoblèm pèsonèl avèk Premye Minis Lamòt, e m te toujou di l sa. Mwen di Premye Minis Lamòt, si m rele w nan telefòn, se paske nou pa gen yon pwoblèm pèsonèl. Je suis un élu de Dèlma Taba, mon attribution c'est de contrôler les actions de l'exécutif. Se pa yon pwoblèm pèsonèl, m pa vle w pran l pèsonèl. Ki kote ke ou jwenn dwa sa a pou fè kòmand zam o non de Salim Soukar epi pou òdone Direktè Jeneral de la Dwann pou bay Salim Soukar zam yo. Mwen di Komisè Jacques Lafontant, mwen di Komisè, etan ke sitwayen, jodi a m pa depite ankò, m vin renouvle plent la, mwen mande sèlman pou nou di nasyon an, de ki pouvwa ke lalwa te bay Salim Soukar pou gen kòmand tout zam sa yo k fèt nan non n. Si jodi an la, mezanmi, Non, talè, pou talè, moun talè. retounen Anèl, ban m nan. reprann pou ou ankò. Mwen voye yon dokiman pou ou ki di ke se ke Jean Renel Sanon, alepòk minis, siyen yon kontra ansanm avèk Israel weapons sa vle dire ke e sou kesyon zam nan talè eske ou pat gen dokiman sa epi gade non yo pat gen ladwann dokiman m gen an Guerrier se konpayi zam Israel la k bay li se ak ladwann ke m genyen pa bliye ke mesye Guerrier an Ayiti lalwa di apati de kisa pou gen dokiman. Se pa sa nèg yo genyen nan tiwa yo ke pou yo ka dupike dosye pou yo fè lajan sou do pèp la ki enpòtan. Se kisa lalwa di. Mesye Guerrier, m al ladwann. Mwen di l, al gade nan Amerijet, m bay nimewo flight lan, mwen bay nimewo dokiman an, mwen bay papye ladwann nan, mwen bay moun ki te fè sezi m nan, mwen bay tout dosye sa yo. Mwen di komisè gouvèneman Jacques Lafontant, sèlman pou moun yo pa panse se yon bagay pèsonèl, vin di peyi a, de ki lwa ke yo te aplike, de ki dwa ki mete dokiman sa a, ladwann nan, livre a Salim, paske zam nan rantre kè ò Salim Souka, e le Direktè Jeneral de la Douane avè demande, ok, l'urgence, ok, de remettre se koli a Mesye Salim Souka. Enben ok, banm di w, on segond, on segond, on segond, kounye a, gen yon sitwayen Èske w estime, èske. Tchoupa konnen l tou, se sa m te toujou, se sa m te toujou denonse, m te di Tchoupa tou. M di Tchoupa chak fwa ke nou gen otorizasyon se sa fè n ko fè komès zam sa a nan peyi a anraje. Nou kounya. Nou diplike chak otorizasyon leta ayisyen bay. Sa k di m konsa ke se pa t nan diplikasyon ke Tchoupa a ekip li a te fè, yo diplike l, yo fè l, se konsa ke zam yo rantre an Ayiti. Ok, Anèl, Mesye Guerrier, Anèl, m kòm ou toujou te, di w. kòm ou te sot an Izrayèl, konbyen zam, konbyen galil Izrayèl di l vann? Ok yo pat banm kantite ke yo vann sèlman yo banm dosye kem te jwenn kite gen iregilarite ladann nan mwen menm se sou li m travay yo te mèt dim gen 10000 Dosye sa konbe zam li te gen ladann? Li gen 200 galil ladann li gen 250 fizi 12 ladann li genyen 1225 9 milimèt. Jodi a, ladwann gen dosye sa a nan men l okonplè, paske sezi nan fèt care of Salim Soukar. Mezanmi, si s on dosye ministè lajistis, direktè jeneral de lapolis, le ministère de la defense, le ministère des finances, nou panse ke se care of Salim Soukar ki tap ladann. Kounya banm banm mande w Anel banm mande w Anel eske sa vle di ke ou ou rete kwè oubyen ou panse Salim Soukar nan vann zam? Non m pa ka di Salim Soukar se te yon ekip ke l te ye mwen m te menm trete yo de association de malfaiteurs paske lalwa pa ba yo dwa si Non non non non Guerrier se pa wòl mwen m pa bezwen konnen Non je ne suis pas la justice je suis qu'un parlementaire m fè djòb mwen an mwen chèche iregilarite a yo mwen chèche vyolasyon de la lwa a mwen soumèt li premyèman avan m te soumèt li bay la justice m te fè m le devwa lè dokiman rive kòm te gon komisyon spesyal ki te genyen se la Tolbè Aleksi t al vann konsyans li a Loran Lamòt Mèsi ki t anpil al fè Abel. machandaj avè l Mèsi anpil ok Abel Belizaire. paske m te ba yo l ofisyèl mèsi gèye Mèsi Anel Belizaire a nou byento. fèk kòmanse nan sa A byento abyento mon a frè byento Anel Belizaire mèsi. avèk li n.